Ke Petyonvil gen vi, anba lavi li menm pa gen vi. Sa vle di nou peye moun milyon pou yo vin jwe Ayiti, Petyonvil enpi anba lavi lè m vin jwe, lapolis nou konwonpi an prèt pou l tiye Fantom. Li prèt pou l tiye Baky, prèt pou l tiye tout nèg. Mesye aranjé koko manman nou tande mesye. Ay nou konnen m pa nan kaka avè nou. Kolonn la fè bay li 17, 17 la. Ki misye pale de li. Kounye a misye ap plenyen pou masisi parèy li a, ponyèt kasa. Carel! Ayayay ret anlè tande papa. Depi ou met pye w nan limit anba ou bwa kale. Balanse m. Bagay sumfest nèg ap pale la mesye sumfest nèg ap pale la al pran plezi a se youn se tounen an k 2 tande sumfest si sumfest fèt pase gran nèg yo. Mwen menm map vin voye tiyem sendomeng m pa kè non yo pap wèm tou pou tiyem nan tou map tiyew anvan afè bay sumfest nèg ap pou pran lòt atis mesye kiyès ki envesti nan konsè baky a bravo pou baky gwo fi gwo konsè gwo bout konsè bravo tout atis m pa rayi ankenn moun menm rayi atitid moun e sa nou pa konn lakay mwen nan tèt nou toujou ap di fantom sou li fou li bagay non. Te gen goumen, te gen tout bagay. Men mesye, fò n envesti kòb nan atis lakay nou. N ap peye nèg 100 mil, 150 mil, 200 mil pou vin jwe sou tout kote, nou pa menm konprann lang yo a. Pandan n ap pale, mwen menm m ap pale kreyòl, Baky pale kreyòl, Wendy pale kreyòl, tout nèg pale kreyòl, nou konprann yo. Men nou pa janm wè pwomosyon sa non. Kounye a w regrèt Carel, masisi. Ou pa wè limit mwen? Nou vle fò libète. Wanament. M vin Ayiti, m vin jwe pou leta jiska prezan m pa janm touche. Jiska prezan m pa janm touche. Men, m respekte l paske m gen yon nèg ki saj ki fè m vin jwe. Pòs Machan. Misye rele Atros. Misye, wè misye men. M regrèt m te byen ak misye twò lontan. M byen ak misye, m regrèt m byen ak misye lontan, lontan, lontan. Li pa make sense. Yon nèg m te dwe byen avè l lontan. Pandan m vin jwe a, Nèg ki nan leta yo, minis enteryè, minis tout bagay, tout kalanbè fè tout kaka yo. M tounen la m pa m touche. Pandan m vin jwenn m pral gen m pral gen yon mwa la wi. M jwe pòs machan, m tranble pòs machan pou yo wi. Men kote kòm touche a. Enpi nou pran dadjou. Nou vin Ayiti nan figi nou. Nou e Rudi Rudeboy. E Bob Kayou. E Kolonèl, e Fantom. E tout nèg ki Ayiti yo. Nou pa moun nou menm, nou pa atis. Kounye a Carel vin pale pou dadjou. Kote poukisa l pa pale de konsè Wendy e Wendy te fè whatever konsè konsè Wendy fè live Baky fè tout bagay sa ou pa janm pale de li ou masisi monchè ou pa moun monchè wap defann etranje se sistèm kolon sa a wi. Kolon kap dirije nou an nou genyen an wi men nou pa janm pale de moun lakay nou epa m deyò yap plen moun dò kalanbè masisi ponyèt kase ou pa pale de konsè baky a ou fon ti pale men kounye a wap plenyen pou yon nèg sot plen stad de frans se sak stad de frans lan m fè la frans deja m plen stad de frans a barikad tou wi m plen yon pakèt kote a bon m pap di stad de frans si m fè sa e manti m plen yon pakèt kote a barikad lan frans. Men pou sa w pale de yo. Baky pa al an Frans. Tout atis sa yo konn di ret an Frans wi. Ou masisi monchè. Yon peyi eta sa kounye a peyi a ap kraze epi w ap veye enterè pa w. Veye enterè tout moun. Anba lavil la gon mèt. Gon mèt. E si m di nèg pa p desann anba lavil ou pa ka desann. Rapè ret rapè masisi. Ou la pou kraze rap carel. Konyen. Ou sou lis baton ou sou lis bal. Lè Fred mouri Fred Ait mouri an ou te poste konsa pou di yon lejand mouri non men mesye nou masisi wi mesye lè Fred te mouri an se ou te ouvè bèk ou dyòl santi w la pandan ou toujou ap di Fred montre w tèl bagay kalanbè. Sa w te di? M pa t di anyen. Mèt kounye a pral plenyen pou yon nèg ki sot lòtbò. Ou konn moun misye ye? Kilè w konn misye? Moun sou, ou soumoun, kokorat, bagay ki kraze El Rancho. Sa w te di? Masisi. Ou jès bat bravo. Paske se rap. Paske w pa pou rap vre. Lè m ta fè layv mwen an 9 me a, apre lè m fin kraze l ou di, ou te met djakout anfas mwen. Lè m fin kraze l ou di, kòm se fantom, e fantom ki ap fè l. Men bagay ki fin kraze El Rancho. Saw te vle bek ou di? Nothing. Ou pat di anyen. Kounya pou vle bek ou? Isit se pa pou les gentils. Masisi. Filtè. Masisi. Wap plen de dat. Joe atis ou ke pa gen Alan Cavé? Banyen cho bou ou? Mwen ou pa gen zouzoul ou pa gen e koman rele lotre atis yo ska shadan bern yo lot atis se ptè ou pa gen yo wap plenyen pou yo e le atis pa ou yo pale man e le atis pa ou yo mal pase sa ouvè bek ou di masisi ton dis bal kalanbè wap vin plenyen baky sot kraze el rancho menm kote dadju vini an e sa e e problem sa n genyen Pase dèyè sot nou e nap fè rap nou bat brav nou montre nan avèl men lèl pala tou nou pa nou bat bravo pou li pasel fè siksè men lèl pala tou lè lòt atis la vini gon pwoblèm nou montre nou plis pou lòt atis la e baky sal sot fè el rancho li menm sa baky sot fè el rancho yow ou nan ekip nèg ou masisi konsa menn ou masisi u ka rèl baton bal. DB DBB Baton bal Li pa bridge bridge Nèg yo Nèg yo gen dwa pou nan bat yon kou men la Filtè sou beat la Beat la filtè Filtè tankou bagay k ap sone tchou Ou konn ki filtè m ap di w la menm Ou nan ekip nèg w ap vòlè kòb li w ap fè visye ti masisi epi w ap pale de lòt atis Pale de Baky sa l sot fè Edgrancho Pa pale de sak pase dat yo. Yon nèg sot nan stade de France. Ou ret an France se français w ye? Kalanbè. Kokorat. Français w ye? Sou moun. Chien. Manje kaka. Bal 26 pa rele m pou misye non papa. Misye e baton bal. Carel nan ekip nèg la kòm masisi ou pa kontinye pale de li talè baz maestro sa pa sou la kontinye pale de li baky pou moun pou moun ka mandel vin jwe mandel fè konsè mandel fè bagay pou l fè kòb men kounye w ap pale de dadju yo kraze bagay gyèt manman dadju a nou konn dadju. Nou konn dadjou a ke dadjou te mouri andan monche balanse chanpyon. Men gon bay nan yo gen yon bay kolòn m te fè yon mizik depi sou album sal volume 3 nan sèk sa pa gen yon sèk koripsyon lè jovenel te di peyi a gen yon gen 5 pwoblèm koripsyon koripsyon koripsyon koripsyon lapolis kowonpi medya kowonpi tout moun kowonpi nèt menm mwen mwen m kowonpi a demi M bann verite wi. Pa yon moun ki dwat non sou latè. Ke Bondye efase nou tout nèt. Bann chawony. Balanse. Yo konn sam rayi ayisyen wap defann yo epi yo anvi kont ou but m gen kob deja men map rap lay pou plezim wi nou pat wèm te fè live map lage kob atè e getho banm kob wi site solèy delma 6 bèlè e 34 katye site solèy yo lasalin waf jeremi Tèt manman tout moun nèt. Nou pa wè l al pale a Ariel Henry k ap vòlè kob Ayiti l pa di anyen epi l ap salye nèg ki mouri an Chin ou Japon. Pandan moun ap mouri y ap kite kay yo a 3 zè di maten. Mesye nou salòp wi mesye. Nou malpwòpte anpil wi. E mwen nou rayi. M ap vin Ayiti. Kolonèl! 17 li ye wi. Vin tiye m si nou kapab. Bann chawony. Nou pa moun non mesye. Ke Bondye te lage yon bonm lè m pandan m Ayiti a tout fanmi m, tout pitit mwen l tiye nou tout nèt. Paske nou pa moun. Nou pa wè? Nou pa wè sa m ap fè non. E de preske 3 milyon dola m ap depanse la wi. Nou vle monte n kòb kenbe m mwen. Monte n kòb. Dominik kòb Dominken m ap fè la. Bann salòp. Map fè kòman depanse pou nan sendomeng pandan e lakay mwen pou m ta depanse kòb sa yo epi e moun ki sanble avè nou nou manke dega map met lò map met dyaman map viv byen map manje diri e m pini nou al atake fanmim pou n wè sa kap genyen bann kalanbè. Banm di w se banm di w se pawòl wè mwen menm m pa rayi ankenn rapè. Menm lè yon nèg ap fè frekan m baw respè men m rayi moun kap kraze mouvman ki rele rap la. Mon frè menm jan rapè nou konn kisa fè n fè sa anpil malpwòpte ki pa rapè paske rapè ap konyen fanm nou tout tan menm jan nou ka konyen fanm rapè tou li pa deranje non fanm rapè nou konyen yo e fanm ki groupi yo wè fanm ki renmen rapè a kè yo nou pa konyen yo. Nou gon foli sou moun. Rapè, mesye, m pap bay manti, ke sa map fimen an pete fyèl mwen. Baky, bravo pou ou. Menm lè w fucked up nan tèt ou wi. Bravo pou ou. Kounya misye pa kontinye pale de Baky, lap pale de yon etranje. Konprann sa map di a wi. Pase nou pa janm konprann sa map pale a. Kontinye, ou te nan ekip la. Kontinye pale de Baky. Etranje ki vini an pa ka kouvri Baky. Li pi enpòtan pou ou ke Baky. Ou frekan monchè Carel. Ou frekan anpil. Kontinye pale de Baky pase Baky fè bagay moun pa janm fè. Menm mwen m gen pwojè a, m ka fè plis ke sa wi, men m poko fè l. Wendy poko fè l. Tchobolo pako fè l. Atròs poko fè l. Rockfam pako fè l. Baky pako fè l. Baky fè anpil bagay men sa Baky fè a kontinye pale de li pou rap kreyòl e lap montre nou ipokrit wi nan pran pòz nou nan rap nou pa rap vre nèg rapè yo kòm m wè Baky fè rap anpil trap lap chante kòm e twazyèm chantè enposib li ye sa e li menm.